Peyi Kanada ansanm avèk Lèzetazini Damerik kontinye ap depatcha klas politik pouri a andedan peyi Dayiti. Peyi sila yo ki sanksyone anpil moun ki fè pati de elit politik ansanm avèk ekonomik. Men anpil moun ap poze kesyon pou di ki efè sanksyon sa yo? M ap fè ou konnen, lè peyi sila yo pran sanksyon kont yon nèg nan peyi Dayiti, li fè l mèg. Yo fè yo al achte zonbi sou Amazon, yo fè yo mete nòt deyò, yo fè yo mande padon, yo fè yo bay machin blende a bandi. E frèse sè byeneme fòk mwen di iw peyi kanada rive sou kiko senremi bòfrè ansyen prezidan joseph michel mateli ansanm avèk ansyen depite arnel belizèr kap finanse gang nan peyi dayiti fòk mwen diw se yon nouvèl ki pa Ki pa etone pyès moun nan peyi Dayiti. Men sa pap deranje pou n al rale achiv pou mesye sa yo konsa ou va raple ou ki zak malonèt yo te fè andedan peyi a. Frèz e sè byeneme, si blan pase pran Youri Latortue, li pase pran Arnel Belizaire, ki sa k fè l poko rive sou Boulos? Paske. Siw foure men ou nan dèyè pòch mesye sa yo, se boulos wap prale. Rete la, nou pral ba ou detay. Lapolis nasyonal frape fò nan Bon Repo. Pandan dènye moman yo la pèp ayisyen bagay la konplike nan zòn sila, anpil kidnapin fèt. Lapolis m pa kache di ou fon pase men, anpil anba kòd wi, nou pral prezante ou yo. Rale chèz ou chita konfòtableman, fouco zanmi enfo paw rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit, san retire e san mete. Bonjou bonswa tout moun ki jan nou ye? Ankò yon lòt fwa m ap di w mèsi. Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa, si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon pa w la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont ayè. E kont sa a ki se te Bwa m kouvri grenn mwen, grenn mwen kouvri po m. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se zepi may. Ann pati krik krak pou nouvo kont nou genyen. Bouda papa m fè venn venn. Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Efektivman frè e sè byeneme se zanmi pa w Fouco zanmi fidèl ou ki toujou kanpe bò kote w ki toujou Vini ansanm avèk nouvèl k ap fè aktyalite e pèmèt ou konprann nan bon ti mamit kisa dosye ya ye. Frè se sè byeneme fòk mwen di w lis sanksyon Kanada a kontinye ap alonje nan peyi Dayiti. Ebyen nan yon kominike laprès ki pote dat 13 janvye 2023, minis afè etranje Kanada a ki se Mélanie Joly anonse Kanada enpoze divès sanksyon siplemantè an vèti regleman sou mezi ekonomik spesyal vize an Ayiti pou bay repons ak divès zak koripsyon k ap alimante kriz la chak jou pi plis. Dènye sanksyon sa yo vize 2 manb nan elit ayisyen an. Yon òm dafè ki se asosye ansyen prezidan Joseph Michel Martelly, ki se Charles Saint Remy anpil moun konnen sou non Kiko Saint Remy, epi ansyen depite Arnel Belizaire. Sanksyon sa yo enpoze yo sou entèdiksyon sou operasyon yo, sa ki genyen kòm efè friz kont yo nan peyi Kanada, entèdi yo ale nan peyi Kanada, selon sa lalwa sou imigrasyon ak pwoteksyon refijye fè konnen. Kanada gen rezon pou l kwè moun sa yo sèvi ansanm avèk stati yo pou yo pwoteje gang kriminèl ame nan peyi Dayiti e pèmèt plis aktivite kriminèl ilegal fèt nan peyi a, presizeman trafik dwòg ansanm avèk lòt zak kòripsyon. Gen gang sa yo k ap kontinye teyorize pèp la ansanm avèk patizan yo. Popilasyon an vin vilnerab ann Ayiti, sa presipite yon kriz imanitè, kolera retounen, Yo ap komèt zak vyolans endeskriptib kont pèp la, pa gen gaz e èd pa ka pase pou kapab rive jwenn moun ki nan katye popilè yo. Sanksyon sa yo Kanada pran gen pou objektif fè presyon sou moun ki responsab vyolans nan peyi a san bliye vyolans seksyèl jeneralize ak enstabilite nan peyi Dayiti. Moun sa yo dwe sispann vide lajan bay gang yo, sispann bay zam ak bal ak kriminèl yo. Kanada kondane militarizasyon ansanm avèk vyolans seksyèl an Ayiti k ap devaste lavi anpil moun andedan peyi a. Ebyen Kanada ap kontinye pouswiv lit kont kòripsyon nan peyi Dayiti, yo ap kontinye sanksyone elit ayisyen an, kap sipòte gang, Kanada ap pouswiv kolaborasyon l ansanm avèk kominote entènasyonal la pou soutni pèp la pou yo kapab soti nan kriz la e retabli lapè, sekirite andedan peyi a. Antouka pèp ayisyen, kiyès ki pat konnen Anel Belizaire nan finanse gang? Sof si ou pa ta an Ayiti. Rat konnen chat konnen barik mayi a rete la son peyi konsa. Eske ou raple ou nan dat ki te premye desanbre nan lane 2019, kòman lapolis te arete Arnel Belizaire, li te gen yon asenal zam, pil katouch, grenad, lajan etc. Jiska prezan pa gen okenn eksplikasyon non ki bay. Bon m pèmèt ou wè nou. Gade yo byen pèp ayisyen, Gade, gade pèp ayisyen, gade, nou mèt gade wi, gade pèp ayisyen, tout se pou ansyen depite ya, gade pèp ayisyen, nè boule, gade, tèt kiyès yo pral fann, hum, hum, an avanse, fò nou gade, gade yo, gade zam yo, hum, hum, gade katouch, gade telefòn. Ala traka pou lave kay tè papa. Sa se komisyon depite Arnel. Ay komisyon depite a pèp ayisyen. Uhmm. Zam de gè nan men li. Manch kout manch long. Tout manch nèt. Ya. Ay lè lapolis te depoze la pat sou li. Se tout koze sa yo. Yo te jwenn andedan machin li. Mph Eske depite a ta pral nan lagè? Si l ta prale nan lagè se te ak kiyès? Tout sa se kesyon k ap poze. Ou raple w? Ou gen prèv nan men w? Nou tout te konnen. E dèfwa gon seri de moun k ap pale de ensekirite nan peyi Dayiti. M di, Bondye! Bon sa k ap pase konsa? Moun yo kap pale de ensekirite nan peyi a, poutan yo menm yo gen gwo djakout yo, gade non, yo ap finanse. Menm jan ansanm avèk yè ou tap tande jounalis la ki di w, li ka ede jwenn zam, li ka ede jwenn bal. Li ka ede jwenn lajan. Pase toutotan n pa vide plis lwil, nou pa ogmante vyolans lan, Kominote entènasyonal pap janm tande nou, lòt peyi yo pap janm wè nou, se tank nou kraze, tank nou touye plis, se lè sa yo ap wè nou. Donk, frè e sè byeneme, nou raple nou sa Arnel Belizè fè nan epòk peyi lòk. E l pa kache non. Li pa kache. Nou raple nou sa ti konpè sa fè nan epòk peyi lòk. An prezans mwen pèp ayisyen m raple m gon machin ki vire kafou marasa fap! Ayy! Taba ankò gon machin ki vire fap! Epi mouda sèlman gade non leve epi w gade mach k ap pase. M raple m pèp ayisyen gon zanmi ki kouri vin kote m li di m fouko! Ou ta wè sa zòt sòt fè wi. Dèlma 19 pèp ayisyen nan zòn mache se radòt. Anpil nan nou ka konn ti mache sa. Lè w pase nan wout pa anndan, w al soti dèlma 17, je kwa epi w al tonbe sou wout la pou w monte pou w pran kafou ayewopò. Gon gwo legliz nan zòn sa. Ebyen, gade non. Otorite se vire gade non wap eleman dim konsa li wè chèf la sèlman leve leve dèyè machin nan sèlman pèp ayisyen 9 milimèt kap pase lap pase l di mesye sak gen zòn nan frèt konsa se 9 milimèt frèzesè tou 9 nan bwat gade non kap lonje pase pou fè kisa moun sa yo di w yo gon batay. Yo gen yon batay yo ap fè. Yo gen yon batay yo ap fè. E sa ki tris nan listwa se ke la polis te arete l dènye man an, mete l yon kote. Mete yo mete l yon kote a, Yo pral libere l. E libere l libere pèp ayisyen. Se pa akoz pil zam sa yo avèk pil bal yo te jwenn nan machin li pa, yo pa janm ban nou eksplikasyon de yo a. Prizonye politik. Donk si lajistis ka pran angajman pou mete yon nonm konsa deyò. Eske w panse lajistis pral fouye zo nan kalalou pou l al chèche dokiman nan men peyi Kanada pou l rele nèg sa yo lajistis tou? Kòm etandone yo gen pou responsabilite retabli lapè andedan peyi a. E frè e sè byeneme dènyeman la a, m ap fè yon refleksyon. M ap di, si peyi Kanada ansanm avèk Lèzetazini yo rive sou Youri Latortue, Yo sanksyone Youri Latortue. Yo di Youri nan gang. Yo di Youri nan trafik dwòg anba raje a. Yo pa ka pa rive sou Arnel Belizaire. Pase raple ou, kiyès ki t ap fè tout demach pou Arnel Belizaire soti nan prizon se te Youri Latortue. Pase w raple ou dosye sa a. Donk si yo pran Youri, yo pa ka pa rive sou Anèl. E si yo pran Anèl, yo pa ka pa rive sou Rejinal Boulòs. Yo pa ka pa rive sou misye. A e Boulòs, Youri, ansanm avèk Anèl Belizè, M kapab di se 3 monsketè se kòkòt ak figawo. Si yo pran 2 tchoul yo, si yo pran 2 chenpanze yo, si yo pran 2 rèstavèk yo, djipopo yo, fò yo pran bòs la tou. Si yo pase pran 2 sa yo, fòk yo pran bòs la tou. Aye mesye sa yo k regle tout bagay atè nèt pou misye. e m gen lenpresyon Boulos te tèlman gentan sou men l, li konprann sa ki pral pase, sanksyon yo pral pran, rapidman l gentan fon retrè rapid nan politik nan peyi Dayiti pou l di l pa nan bagay konsa. Men sanble ni Youri, ni Anèl pa t konprann sa k te pase a. Yo pa t konprann pèp ayisyen, li rale pye l tou dousman. Donk jounen jodi a, Kanada pa ka ap sanksyone yon ekip, epi gen yon ekip ki jwenn gade non kouvèti, ki jwenn pwoteksyon, bagay la pa ka ale konsa. Sa pa ka fèt konsa. Eske w konprann? Bagay la pa ka ale konsa pèp ayisyen. Fòk yo pase men pou yo pran tout. Donk, lè yo ke bon nèg ansanm avèk pil zam sa yo pèp ayisyen. Nou pa janm poze tèt nou kesyon ki kantite li bay deja? E map raple m, aprè depite a te soti nan prizon, semèn 24 mas, nan yon konferans pou laprès, li pral deklare medam matmwazèl e mesye, Li ka bay mesye ki sou pouvwa yo yon lòk ki pi rèd pase sa. Pase lè l soti, li wè Bozil, li wè tout lòt yo ki nan pouvwa a ki t ap batay menm kot ansanm avè l, li pral fè paspò li. Yo di l konsa fò l gen kat Matin Moyiz. Bozil ki t ap batay menm kot ansanm ak li. Depi se dekrè Jovenel Moïse te pran, yo te gentan aranje yo pou yo al anile dekrè sa yo. Yo wè, yo rive nan pouvwa yo alèz. Yo konnen kiyès ki Arnel Belizè a la. M kapab debake nan geto a, m ka ba nou lòk ki pi rèd pase lòk m te bay Jovenel Moïse la. Frè e sè byeneme, se nan peryòd lòk la wi ki fè peyi a vin eta sa l ye la. Dèyè barikad sa yo sa ki pase? Paske pou mèt on moun kanpe dèyè barikad, son ekip jenn gason ou pase ou wè k kanpe dèyè barikad la. Si w mete yo kanpe, fò w met bagay nan men yo. Paske lapolis ka deside pase l di l ap debloke zòn nan. Pou lapolis pa debloke l, èske se wòch yo pral tire sou lapolis non. Moun ki mete barikad la konnen pou kisa l mete l ebyen sa l sa k pase li pase li bay mesye yo yon kantite zam li bay yon kantite katouch li di kanpe dèyè sa a pase se li k avni w se sa k ap pèmèt ou manje demen e jounen jodi a choz di choz fèt se zam sa yo ki nan men ti mesye yo kounye a la yo ap mache teworize tout moun nan peyi a yo ap ranmase lajan yo ap fè kidnapin. Paske ou kapab wè, se aprè peryòd peyi lòk la ou pral gon kidnapin anraje nan peyi Dayiti. Yon kidnapin san kanpe. Yo te konnen sa yo ap fè. Pou yo gangsterize peyi a, yo lòk. Twa mwa, peyi pa fonksyone. Pou kantite zam yo vide atè a, E se menm yo menm ankò ki pral di w la polis enpuisan. Pase yo gen tan konnen ki kantite dega yo fè. E se menm yo menm nan kò ki andedan la polis la. Eske w konprann kwa pèp ayisyen? Paske pou m di yon moun li enpuisan pa rapò ansanm avèk mwen menm. Fò m mennen ankèt. Fò m konnen kapasite moun nan. Fò m konnen ki sa moun nan ka fè. Fò m konn pwen fò, fò m konn pwen fèb. Yo gentan gade nou mache tout kote. Yo konnen koman lapolis fonksyone. Yo konnen pwen fò lapolis. Yo konn pwen fèb lapolis. Sa vle di, enstitisyon an pa genyen sekrè ankò pou yo pèp ayisyen. E se yo tout ki mete ansanm, yo ap destabilize. Sa vle di, gang nan vin monte rapid. Gang nan vin pouse menm jan ansanm avèk lè dominiken ap fè poul. Nan 22 jou gade non, yo pouse w on ti poul ki 3, 4 liv. Se konsa pèp ayisyen pase, sa ap bay, sa ap bay, sa ap bay, tout ap bay, sa ap bay katouch, sa ap chèche lajan, sa ap chèche zam, kontenè ap rantre. Pandan peyi lòk la. Bòs yo gade nou konntenè bòs yo pase byen alèz. Pandan peyi lòk la konntenè Renoldy pa pase byen alèz pèp ayisyen. E anndan konntenè a èske ou konn kisa k ladan? Ou pa fouti konnen non. E raple ou nan jou pase yo, yo sanksyone Renoldib. Donk pou mete moun nan kanpe dèyè barikad la, Fò mete bagay nan men l. Fò ba l lajan. Fò ba l zam. Fò ba l bal. Pase si lapolis avanse, fò yo genyen l an kantite pase lapolis li menm, li ka pa genyen an kantite men li gen kapasite, li gen teknik, li konn kòman pou l avanse, li konn kòman pou l met nèg atè. Men gon jan nèg yo ap tire tankou moun fou. Errrr san kanpe pa bliye Lapolis li menm gon fason poul tire pase li pa ka kenbe zam nan rrrr lèl fin tire pi anyen li pa ret anyen disi poul jwenn ranfò bagay la ap on ti jan difisil pou li ebyen kounya la lon ti jan li oblije ap aranjel poul wè chak grenn katouch lap eseye tire poul tou pran grenn Donk, nan ap pran prekosyon, pran prekosyon. Bandi yo menm yo genyen, pa sa, pa dwoum. Gon jan nèg yo pase dèyè barikad la e voup, voup y ap vide bout sak katouch ba yo. Y ap lonje manch long ba yo. Donk, kounye a yo menm yo pa pè pase anvan l fini gon lòt, gon lòt barikad ki pi wo, y ap sèlman fon kout fil yo di barikad pi wo a pote. Sa vle di, nan sèl blòk pèp ayisyen, ou ka jwenn nenpòt 4 a 5 barikad pou w travèse. Chak barikad sa yo gon lò nèg ame dèyè l. Chak barikad yo gon lò nèg ame. Ou fin pase sa a, ebyen pa panse ou pral ka pase sa a yon lòt fason pase nouvèl la ap gentan rive jwenn yo, yo ap ranfòse rapid. E konbyen polisye nou genyen pou tout la repiblik? Èske ou ka wè kòman nèg yo gen estrateji pou yo gangsterizon peyi? men yo pa gen strateji pou mete sekirite andedan peyi a. E lòt bagay pou konprann zanman m, se ke pou yon moun kanpe l di w konsa li gen plan pou yon bagay, se ke moun sa a li te la lè ke yo t ap maniganse pou pwoblèm nan Èske w konprann? Pa egzanp, ou konn ap gade yon fim epi genyen yon epidemi. Gen yon viris k ap bay pwoblèm. Men gen yon aktè, gen gwoup k ap bay pwoblèm nan. Se toujou aktè yo ye, men nou menm pa bor isit, nou di aktè bandi. Ou konprann? Bandi an kisa l fè? Li fin kreye viris la. Li kreye virus la pèp ayisyen, li lage l. Men, avan menm li kreye l, li chèche antivirus la. Dèfwa li konn genyen l sou li tout kote l pase. Dèfwa ou konn wè yo fann po yo, yo mete yon ti tube anndan l. Dèfwa yo gentan pike tèt yo depi byen avan pou ke yo menm yo pa atrape viris la. Kòm etan done l fin lage viris la, li genyen antiviris la kounya la a. Sa w ap fè gouvèneman chantaj? Y ap enmerde popilasyon an. Moun ap mouri pa pile pa pakèt. Epi gon jan lap fè kòb ansanm avèk antivirus la paske se li menm ki fin lagel antanke kriminèl epi se menm li menm ankò ki di w li gen solisyon an. Si w pat patisipe nan kreye ensekirite, kòman w tap fè kanpe byen fasil pou w di w gen plan sekirite sou tout fòm nan w peyi? Kòman w tap ka kanpe pou w di yon bagay konsa? Donk lè sa pèp ayisyen, kisa k konn pase? Aktè a li menm, li debake nan baz bandi a. Li elimine tout sòlda bandi a. Kote ki gen pil viris la, li elimine l, kote y ap kreye yo a. E kounye a la a, li pran antidòt la, l ap mache distribye l tout kote pou moun kapab geri men l konnen li detui sa yo. Se pa pou san rezon senatè a te di w li gen plan sekirite. A epi w gen plan sekirite a rapidman anvan menm prezidan an desann ou gentan di w gen plan sekirite pa rapò avèk sitiyasyon. Se paske w patisipe ladan ki fè w gen plan. Se paske w patisipe. Men pa bliye pèp ayisyen, dèfwa w konn fin kreye yon monstre. Epi lè pou detui l li pa fasil. E se nan kondisyon sa a Eric Jean Baptiste pral pèdi lavi l. Paske Eric li menm li pa dakò avèk dosye amnisti jeneral la. Men lè nèg yo di w konsa yo gen plan sekirite a, se sa ki ta pral fèt. Yo pral fè yon senkan, yo pral fè yon tranzisyon, pa gen yon kout bal ki chante, pa gen kidnapin ki fèt. epi yo ap peye gang yo. Paske se chak nèg ki te gen gwoup gang pa yo, yo p ap dakò pou lapolis al fè operasyon elimine. Gen kèk ti grenn yo ap bay konsèy epi yo di w operasyon fèt, nou touye, men bilan epi gang yo toujou la, pil zam yo toujou rete la anba raje a. Donk, kounye a la a, Eric Jean Baptiste di li menm li pa nan koze konsa. Kit ti vòlè, kit gwo vòlè, kit gwo bandi, kit ti bandi, fòk yo tout resevwa menm chatiman. Yo wè ha, nonm sa a, son obstak li ye pou nou, fòk nou elimine l. Epi sa w tande a, yo asasine Eric Jean Baptiste. Kounya a, lè nèg yo vini ansanm avèk sa ki rele amnisti a, e ou wè, pastè t ap fè pwomosyon pou li, anpil lòt gwo towo t ap fè pwomosyon pou li. Kou yon prezidan vin monte ankò, li di li menm bagay la pa ka rete konsa, fòk ke l travay, fò l jwenn stabilite, se gade w gade, ou wè gwoup gang ap monte konsa, ap monte, monte, monte, monte, ou pa konn ki, ki lè yo ame yo. Mpa konn ki kote yo sot avè yo, voup sa monte, voup sa monte, yo te toujou la, se poze yo te fè yo poze. Men nèg kap fè politik, depi 1900 jamè nan peyi Dayiti, depi apre depa Duvalier. Se tris, se grav pèp ayisyen. Pou wap tande son lòt nasyon kap sanksyone otorite nan peyi w, moun wap swiv depi 1900 jamè, moun wap di gade non ki se lavni di peyi elit politik moun ki kapab deside, gwo entelektyèl! Epi w sezi wè se nan w pozisyon konsa yo tonbe, se mouche leblan kap pran sanksyon kont yo. Donk, si blan ap pran sanksyon, li pa ka nan fè eksepsyon. Li pase pran Youri, li pase pran Arnel Belizaire, Non, fò l al pran Boulos tou. A e Boulos se li menm ki bòs nèg sa yo. Frèzisè byeneme, byenvini nan Ensolit nou pou jounen jodi a. Ou kwè se koze? Selon yon etid yon etidyan britanik fè, moun ki selibatè yo, pou m byen di 45 pousan, se chak 3 a 4 mwa yo chanje dra sou kabann yo. Èske w tande de koze? Se chak 3 a 4 mwa pèp ayisyen yo chanje dra sou kabann yo. A rezon yo pap jwenn moun, yo pap jwenn moun. Yon sa se sur se ke yo pap jwenn moun. Paske lè yon moun antre nan chanm ou epi dra a genyen 3 a 4 mwa, sou an Ayiti, yap pran pousyè, chalè nan deyò, li santi swe, dra ap fè bòy, li pèdi koulè. Non depi moun nan rantre anndan l tou wè gen, kay la gen sant moun li pap tounen. Kòman w pral fè jwenn moun? Lè w selibatè l mande omwen chak 3 jou pou w lave dra. Wi. Tanzantan pou w ap lave mi kay la pou rale chans. Pou rale yon moun sou. Men si se chak 3, 4 mwa w ap chanje dra sou kabann nan. E slip la menm? E soutyen an menm? Heyy! Bagay yo anpil wi. E la map wè lavi selibatè pa fasil. Frè se sè byen eme ebyen nap rantre nan Ayiti sekirite. De endividi sa yo wap gade la a, lapolis arete yo ansanm avèk zam polisye. Ebyen yè jedi a, lapolis mare yo nan zòn Lilavwa ansanm avèk Lizon, komin Kwadèboukè. Youn rele Aristide Jean Commun. Li fèt 23 out nan lane 1974 nan komin Vallière e lòt la rele Alexandre Jean Kendy li fèt 15 fevriye 1998 nan Pòtoprens. Yo arete yo pou detansyon zam ilegal e yo sispèk tou nan asasina polisye ki se prezime Wilson, yon ajan ii venn dezyèm pwomosyon ki te afekte a Bim. Zam lapolis la se yon mak Taurus, nimewo seri a se TFX 46904, chaje a te genyen 9 katouch ladan l, tou 2 plase nan poto annatandan yo fè swit legal yo. Raple nou, polisye Wilson Présumé, bandi, te touye l sou wout nasyonal nimewo 3 a, nan zòn stasyon sab, nan dat ki te 7 novanm nan lane 2022. E frè e sè byeneme genyen patwouy polis nan gran salin ki arive mare kou krab yon jenn gason ki rele Flerival Wendy li genyen 27 lane li se moun gran salin nan depatman latibonit endividi sa ki te genyen pou misyon nouri gang yo sa vle di achte zam bal pou pote pou yo nan baz yo pandan arestasyon l. nan Sen Mak, Wendy te twouve l abò yon machin, lapolis mare misye e se lè sa yo pral konnen se youn nan gwo gwo manb gang nan Lasalin k ap dirije pa yon sèten Wilford. Donk pou moman pèp ayisyen ti konpè sa anba kòd annatandan yo fè suit legal yo. Jan ke m te anonse w nan Bon Repo lapolis pa sispann frape. Bon l m sezi wè yon granmoun konsa pèp ayisyen. enplike nan kidnapin, ann gade videyo sa ansanm. Polycœur Romain alyas Koukou, 56 an, gen 7 pitit. Li rete Lilavwa 1 depi plizyè lane. Kòm aktivite li konn abitye fè se koupe pye bwa pou moun epi gade bèt tankou bèf. Lapolis Bonrepo pral arete l pandan mwad oktòb la pou konplisite l nan dosye kidnaping. Wòl li nan gang lan se bay espas pou yo sere otaj epi veye yo. Poutan, kay pa pou li non. Kay kraze sa, e pa w li ye? Non. Kòman ou fè vin rete ladan l? Ou pa al pou ou? Non, 12 janvye te kraze li. Mèti te gen yon frè m li te reskonsab li. Frè m a vin mouri, m tou ret ladan l. M ap okipe bèk mwen la. Kiyès ki te ba w reklaman? Lè di, Bon, mèt kay la lè m vin ret ladan l, li pale avè m, li di m, Mèt, voye je pou li pou mwen, m pa vin lakay. Ki jan misye rele? Isili. Kote misye kounye a? Sen Lodi. Misye pa konn se kidnapin e mouvman sa w ap fè? Apa, pitit ou pa t ap fè kidnapin non. Pitit ou? Ou wè jan l ap di sa? Non. Jolikè Romain idantifye 3 prensipal moun ki lage l nan aktivite sila a. Pite bon eli t met fè gang paske sa fèm di sa eli t konn pase lakay la men pandanm malad la malgre fè m te malad. Kiyès ki dezyèm chèf gang nan? Ki moun? Gang nan? Anben se yo twa k tounen lakay la wi. Kòman l rele? Youn rele koko e konsa l ba tèt li pase mwen m pa konnen. Ann ale. Youn rele koko youn rele jonèl yo konn pase lakay lakay la paske. Jonèl jèn? M pa konn siyati l non. M t ansanm a chèf yo, li rele m sou telefòn. Kès ki rele w la? E Pitè. Pandan l rele m lan, men m chonje nan aswè li te pase lakay la. Lè l pase, mwen menm m te gentan kouche. Li di m li pral Gonavil. Pandan l di m li pral Gonavil, mwen m pa konn afè li. Lè m vin tande yo fin ape madan Rousseau. Wi. Non, ou sa pat lakay mwen li te non. Li pat lakay mwen, m pat konnen. Anben kòman ou fè konnen li te kidnape? Non, anben, non, anben, anben bò lakay la li rete wi. Kòman ou fè konnen misye te kidnape? Non, paske li te pase bò lakay la, paske yo 3 andirèk te pase ansanm. Yo 3? Yo 3, li menm, Koko, avèk yon lòt patnè, patnè sa m pa ko rekonèt li menm. Premye jou m wè l a patnè a. Se yo 3 ki te pase ansanm. Gen 2 lòt moun nan kay la tankou yon pitit Jolicoeur ki gen 14 an ki ta enplike nan dosye kidnaping nan ak madanm li Denise. De moun sa yo gen soupson kòm moun ki konn achte oubyen fè manje pou otaj yo. Lapolis ap chache yo tankou chen fou pou mete yo tou anba kòd. Gen avi rechèch ki lanse kont Peter ensi koni, Jonel Jèn ak Chaloten Ladouceur alyas Aki Koko. Aki Koko a se yon moun lapolis te deja arete pandan 2 fwa deja pou detansyon ilegal zam, tantativ asasina, vòl ak kadejak. Eske ou sur telefòn sa yo se telefòn ki soti nan men moun serye oubyen se moun ki konn ap fè brakaj, moun ki konn enplike nan tout kalite zak deja daprè ou menm? Bon, anfèt, m pa ka di li moun serye paske m panse si yon moun serye kòmsi li gen yon telefòn Android. Telefòn nan li bezwen reset li. M panse si telefòn nan telefòn enpòtan li bon pou li bezwen. Poutèt ID an ba wè ki fèl chwazi vann ou l. Lè ou achte l, si tout fwa te gen yon defisi, te gen yon pèt, te gen yon moun ki mouri, telefòn sa vin retwouve nan men ou, kisa ou panse ou pral di? M pa gen kare konn avèk lajistis pou jan tò m. Ok. Ou pa met nan tèt ou gen telefòn konsa ki te nan men moun, sòt moun ki viktim pa kidnaping, anlèvman, asasinè etc. M di sa chef mwen. Mwen di l, m responsab. Wi, men eske pa gen telefòn nan sa yo la ki soti nan men moun ki viktim de jan de ka sa yo konsa deja? Wi, gen youn la m kwè ki. Gen youn la, ann ale. Gen youn m kwè ki gen youn dam ki te rele, yo te rele sou li epi dam nan di yo te fouye li Ti Tanyen. Ok. Yo fouye li nan zòn Ti Tanyen. Mwen se youn dam mwen konnen ni an Pent, mwen konnen l ni an Penti. Sof ke lè telefòn nan vin vann mwen an, moun ki vin vann mwen telefòn nan son yon eleman ki son yon moto. Ok. Misye vini, li vin a 3 telefòn. Li vin a 3 telefòn, m di, vire tounen anpè depi m vann telefòn la, ou pa janm kòm si pou gon telefòn, ou pa janm konn kòd yo. Kounye a misye di, o gen yon moun konn kòd li, epi li ban m kòd li. Se mwen menm ankò, chèf la poze m kesyon, li di m, Ou pa konn kòd telefòn sa yo? M di, o, bon telefòn la m konn kòd li. Epi m annik ba l kòd telefòn nan. Men m pa gen okenn relasyon kòmsi m konn nan brake moun, m konn nan fè. Ki relasyon ou genyen avèk nèg Titanyen, nèg e Titranyen, nèg e Kadaran, nèg Kwadèboukè, nan tout gang yo nèt? Di nou ki relasyon ou genyen avèk yo. M pa gen okenn relasyon. E aprè rechèch si nou jwenn ou gen yon bon relasyon avèk yo? Fè m tout sa k posib. Non ou konnen donk nou pa lanati. Se lanati k ap fè tout bagay. Ap goze nan syèl la nan sikonstans lan. Ok. E wi, ban nou verite. E lajan sa yo, kòman sa ye? Bon, kòb sa, sa son ke mwen te touche. Mele avèk kòb biznis mwen. E apre kòmsi li te plis, men kòmsi nan ti sak te gen fèt, kòmsi manmi m te pran ladan l pou l achte chabon, pou l te ka revann. Dam nan pran ankò ladan l tou. Pou li achte gazeuz, m te ka vann bagay glase. Epi ankò tou mwen menm tou, te gen yon nèg ki te gen yon ti zèl pou dezyèm men, mwen achte l pou m te ka tou fè ti. Pandan w la a, si gen moun ki konnen w arete yo, kouri e moun ki ta viktim de ou ta vin avèk plent, di men sa w te fè, men sa yo konn wè w ap fè. M pa gen pwoblèm a youn nan sa. Ou pa gen pwoblèm ak sa. M pa gen pwoblèm a youn nan sa. Dakò. Ok. Ou prè pou kolabore avèk lajistis e lapolis? Tout lajistis. M pa gen pwoblèm avèk yo. Daprè ou menm, travay sa w ap fè la a, Nan achte, vann, dekòde, kòde, èske sa pa enterese lòt moun pou rantre nan plis zak malonèt, pèmèt ke moun viktim fas a ou menm ki ap fasilite yo? Bon, m konsidere ke sa m ap fè a se pa yon bon travay. M konsyan ke l pa yon bon travay. Mèsi. Men pa rapò, lòske ou se jèn, ou pa vle enplike nan ta de zak malonèt, ou vin sòti wont devan fanmi ou. Se konsa kòmsi m wè m kòmsi m ka fè 50 goud pou m itil tèt mwen epi pou m itil manman m tou kòm manman m son moun ki enfim epi yon timoun mwen genyen tou ke manman l mouri. Se konsa lavi an pèmèt mwen m ka fè 50 goud ke m fè l men m konsyan ke sa m ap fè a li pa yon bòn chwa. Mèsi anpil. Ala traka pou lave kay tè papa. Lapolis kontinye frape. Frè se sè byeneme, jounen jodi a gen yon nouvo akò ki siyen. Akò sa a ki batize Akò Le Plaza. Ou kwè se koze nan larepiblik? Bon m pèmèt nou tande ansanm avè m. Parle, Distege envite, bonjour. Bonjour. C'est pour moi un grand plaisir de m'adresser à vous ce matin. Tale tale ma petite chérie. On dirait lè m te konn ap fè byenvini legliz. Oui, la responsable bienvenue dans l'église. Et puis, vous montez sous Chéa. au fin de salut, vous dites sur ce, je vous dis bonjour et bienvenue de la maison du Seigneur. C'est ça? Pour vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à l'occasion du point de presse de, mm-hmm. du point de presse officiel de l'accord Le Plaza autour du consensus national. Sans plus tarder, nous allons commencer avec John Nobenson Balthazar, porte-parole adjoint de l'accord Le Plaza. Mm-hmm. Nous continuons à bailler au hôtel de jour. Adieu la vie ça Nap salye laprès pale, ekri, televize ak sila ki an liy yo. Nou te saluson. Jodi a, nou vle anonse ak tout jenn fanm kou jenn gason, ak tout popilasyon ayisyèn nan, Sa kap viv Ayiti ak sila yo ki nan peyi letranje, lè ya rive. Paske jodi a, nou nan yon faz istorik ak peyi sa a. Pou nou pran yon desizyon, paske nou rate twòp okazyon. 7 fevriye 1986. Jou ansyen prezidan Jean Claude Duvalier te kite peyi a, se te yon lokazyon pou n te mete peyi a sou yon bòn pant. Sou ki pant li ye la frè m? Li pa sou bon an? Hee. Pou rive fè demokrasi blayi e pèmèt lavi pitit bout tè sa a te chanje. Sa k fè demokrasi pa blayi? Nou nan diktati toujou? Men malerezman, pa mank de dimansyon politik, nou pa t rive ak objektif sila. 1990, Ayiti te gen yon lòt okazyon ankò pou l te pati sou yon ray devlopman e te voye yon sinyal nan zye lemond pou pwouve Ke nou menm nou vle fè yon bagay otreman. An 1990, te gen anpil opòtinite a chak grenn politisyen, chak grenn pwofesyonèl, zòn ak zòn, vil, pwovens yo. Chak moun ki te pataje yon ideyoloji diferan, 90 la te bay yon okazyon. Bout diskou konfliktyèl yo kadik. Afin ke chak moun ta va reyini pou yo te gay pou yo te ka bay peyi sa a yon lòt altènativ. E se te vrèman yon è ki te pèmèt ke chak grenn Ayisyen te reyini. Ankò malerezman nou rate l. An 2004. Aprè depa Jean Bertrand Aristide, te gen yon lòt opòtinite pou tout kouch sosyal yo te chita ansanm, sosyològ, doktè, jounalis, pwofesè, elatriye, pou n gade ki jan nou te ka sòti peyi sa a nan sa l te ye a. Malerezman, 2004 sa a, nou rate l. Ala kote dirijan rate papa! An 2010, avèk katastwòf natirèl la, tout mond lan te vire kamera yo sou nou, kote ni rich, ni pòv, ni wouj, ni nwa, te asepte dòmi bon boutyou ansanm. Yo te asepte kowabite, manje ansanm nan menm asyèt, nan menm kiyè. Te gen anpil devouman, anpil rasanbleman, malerezman nou pat pwofite peryòd sa a pou n te rebati Ayiti. Ane 2023 sa a se yon lòt okazyon ankò nou pa ka rate l, kote chak grenn Ayisyen dwe koopere nan enterè peyi a. Nan moman sa a. Kote tout enstisyon yo ajenou. Se sèl nan konsètasyon, nan dyalòg nou kapab sove opòtinite sa a. Nan pèspektiv sila a, Accord de Plaza pran ak de piblikasyon Arete Konsansis Nasyonal la nan jounal Le Moniteur. Nou felisite tout pati politik yo, akò politik yo, platfòm politik yo, mouvman yo, òganizasyon de baz yo ki rive fè depasman sila a e twouve ke peyi a pa dwe estatik. Dwe gen yon bagay ki fèt e yo siyen konsansis nasyonal la. Pandan nou menm nan Akò Le Plaza n ap lanse anouvo yon apèl a konsyans patriyotik kay chak grenn Ayisyen, nan mitan gwoup politik ak tout sektè ki enplike nan zafè politik peyi a. Se nan dyalòg nou kapab rezoud pwoblèm yo. D'accord mon frère merci beaucoup. C'est un plaisir merci merci beaucoup mon frère nou swete w bon kouraj e ke dyalòg la fèt. Frères et sœurs bien aimé souvan ou wè yo di w konsa yo lanse apèl a konsyans patriyotik chak grenn ayisyen. Ayisyen patriyòt Son kesyon map poze, eske ayisyen pat, eske yo montre ayisyen sa sa vle di patriyòt? M pa kwè non. E bèl pawòl wi diskou sosis ou pèp ayisyen. A e sa m wè kap pase devan imigrasyon pou di ayisyen patriyòt. Humm. Jounen jodi a sou chimen nou nou te gen chans kwaze ansanm avèk Arab. Arab frè sak pase? Ki sa w pote? Ki dènye nouvèl? Se menm valpa ki patisipe nan touye jovenel se yo yo pran kòm jij nan dosye a jodi a nou di ministè lajistis ki tounen ministè enjistis pran reskonsablite w jodi a se nou menm ki lakoz jèn gason jèn fanm se zam yo kenbe yap terorize popilasyon sak fè sa yo pa gen yon leta jodi a Ariel Henry kòm premye otè asasina de Jovenel Moïse nou pa marel nou gen 2 minis ke yo di se vòlè se gang se yo menm kap finanse gang nan peyi a yo toujou an fonksyon kòm Ricard Pierre vòlè dèlko Reginald Boulos Dimitri Vorb. Poukisa nèg sa yo poko mare? Jodi a yo pran Nenel Cassy avèk kouto kote l asasine moun nan machin li men jodi a la se menm Nenel Cassy sa kap mande pèp la leve kanpe jodi a Reginald Boulos, Dimitri Vorbe al kache Ozetazini yap vide lajan pa sak bay congressmen ameriken pou pa manyen yo pou di yo yo pa koupab nan asasina Jovenel. Yo pa koupab nan finanse gang. Jodi a pa gen gang nan peyi a vre. Tout gang ki nou te ka di yo se yo kap dirije. Jodi a si nou vle gon jistis ki trase, nou vle mare gang, se nèg ki nan tèt leta nou dwe mare. Pase pa gen youn. Lè nap pran Bertho Dorcé, yon minis sòtan isi a la, nou konnen ki nan kidnapin, ki son dilè dwòg. Jodi a Bertho Dorcé sa, se menm Bertho Dorcé vòlè, asasen, kriminèl. Li dwe gen manda dèyè l. Tout kaka! Don kaka dwe manke manda dèyè l. Andre Michel dwe gen manda dèyè l. Majori Michel dwe gen manda dèyè l. Edmond Supplice Monzil. Tout vòlè, tout asasen k ap sipòte pouvwa gang sa dwe gen manda dèyè yo. Jodi a n mande pèp la, nou mande pèp la leve kanpe. Nou mande pèp la 7 fevriye. A fè 37 ans depi nèg yo tounen nou nan labou 37 ans depi nèg yo tounen nou nan labou jodi a nou di pèp ayisyen kèlkeswa minis ki nan peyi a se vòlè tout minis ki nan peyi a la se asasen se gang jodi a nou pa tap atann anyen de ameriken ameriken se li ki mete m la a. Se ameriken k mete m nan pwoblèm sa. Ameriken pa ka fin kraze boutèy la jodi a l bezwen ranmase zenglen an. Jodi a ameriken ki ap di l ap bay viza rezidans dezan se. Ensekirite a. Ensekirite a. Pou l fin mete yon ensekirite jodi a la pou l ka vin piye tout min lò nou yo, tout iranyòm nou yo, li vini a yon lojik l ap ofri nou 30 mil viza. Jodi a tout viza m se Lasalin, viza m se Bèlè, viza m se Gran Ravin. Vil zam se nan katye popilè yo kote asasen yo, kriminèl yo fin mete nou ozabwa, jodi a yo vle ba nou ofri nou viza pou n kite peyi a. M pa gen okenn kote m va ale. Kite. Pa gen pwoblèm konpè Arab. Ou pa bezwen monte konsa gason paske ou konnen bagay la di nan lari a talon tande van desann. Nou pa bezwen di rès la. Donk frè se sè byen eme ou ka konprann kòman sitiyasyon an konplike nan peyi dayiti. E aktyèlman la nou kab di se zo a ki koke nan gòj yo. Fouco ah ah zo a kole zo a kole zo a kole ah ah zo a kole zo a kole zo a kole ah ah zo a kole zo E jan bagay la ye la a, fòk mwen di w klè, nan jou k ap vini yo la a, ou ka sezi wè, moun ki ann Ayiti yo ap voye kòb pou moun ki Ozetazini. Frè se sè byen eme, ou menm ki nan dyaspora a, ankò yon lòt fwa, m ap ba ou konsèy sa a. Toutotan ou kapab envesti, toutotan ou kapab jwenn yon peyizan, ki deside plante l atè, ede l, l ap itil. Y ap gen bèf, y ap gen kabrit, l ap gen tout bagay. Men lè w ap envesti nan yon seri de moun, se sèlman kapasite yo genyen pou yo konsome, se plis parazit, se plis parese w ap kreye nan peyi a. Pa gen pwoblèm ansanm avèk moun ki di y ap kite peyi Dayiti puiske sitiyasyon an difisil. Men, se nou menm ki toujou pran plezi nan touye Leta, tandiske nou pa janm met tèt nou sou zepòl nou pou nou konnen ke se nou menm ki Leta a, n ap touye tèt nou ankò. Lè nou kite enpinite monte disèt wotè, nou mèt tann konsekans lan p ap piti. Pase gen moun kap poze aksyon an, gen moun ki aksepte depi se pa mwen menm kite melem, depim gon ti pwoteksyon moun nan pap rive sou mwen kite melem. Men si lanmò frape pòt kay vwazen ou nan maten an, demen si Dye ve lap frape. Donk fòk ke nou panse avèk sa. E ou menm ki gentan Ozetazini Damerik, ou menm ki gentan an Frans, o Kanada nan nenpòt lòt peyi, Li enpòtan pou ke nou regwoupe nou pou n konnen kisa n ap fè lakay. Se pa sèlman kontante voye lajan sèlman, konesans pa gen pri. Sonje m di nou sa. Medam, madmwazèl e mesye, byenvini nan Ayiti peyi spesyal nou. Ayiti spesyal. Mes chers amis, frères et sœurs bien-aimés, konbyen nan nou ki raple nou moman sa? Mesye, gade imaj la. Lè w gen imaj sa lakay ou, ti televizyon, videyo pleyè, ti konprann. A, e ti boujwa w yo. A e, sa se salon moun ki gen mwayen pèp ayisyen. Radyo, CD, gen yon jan yo ranje. Non, ou gen mwayen monchè. Pou yon ti bagay konsa nan salon lakay ou gen mwayen pèp ayisyen. Ay moun ki gen mwayen k gen sa hein. Gran nèg hein salon yo ranje konsa pil CD televizyon gade nou ap gade fim epi sou kote a gon kòman bagay sa rele ankò tchana oubyen yon gad manje pèp ayisyen gen vèsèlye hehehehe ou kwè se koze alèkile pa gen bagay sa yo ankò se flat screen ou konprann bagay plat. Men nan tan sa papa Ison gon ti bagay konsa lakay ou e jiska prezan gen moun ti salon yo toujou ranje konsa. Nan peyi dayiti. Gon ti bagay konsa ranje lakay ou papa Ison se boujwa ou ye boujwa. E gran nèg ou ye. Lè konsa tout moun sou katye a gon jan yo ba w respè paske ou gen televizyon lakay ou y ap gade y ap vin gade movie ou ka fè sinema. Adje lavi sa o tan ale pèp ayisyen tan pa tounen. Bon. Tan vini, tan chanje. Men, sa ki grav se ke Ayiti dictature se te la perle des Antilles. Ayiti demokrasi se la République des coquins. Sèl vòlè yo kap rete. Mwen di w mèsi paske w tap swiv avèk atansyon. Mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale map kite w nan bra Papa Bondje, paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante. Bonjou bonswa tout moun non pa m se Fouco e nap kwaze nan lòt videyo.